Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir à tous. Nan moman nap pale a la nou egzatteman nan rue Monseigneur Guilloux anba lavil nan kad yon nouvo repòtaj nan fen ane 2021 an. Nou konnen ane 2021 an se te yon ane ki te ekstrèmeman difisil pou anpil moun. Plizyè band zame pat janm sispann twoke kòn yo e fòk nou di jiskaprezan. Nan moman menm nap pale a la nèg yo pa janm sispann troke kòn yo. E fòk nou di nan moman nap pale a la bagay yo yon ti jan konplike nan peyi Dayiti paske anpil moun pè pran lari, anpil moun pa wè sant fèt la. Men madam mesye la nan Pòtoprens egzatteman nan ri Monsenyè Giyou men ki jan bagay yo ye. Kidonk nou kapab gade anfas mwen la genyen. Ansyen katedral la, nou konnen ki te kraze pandan tranbleman de tè du 12 janvye 2010 la, ebyen nou konnen katedral li menm toujou genyen yon seri de pòv, genyen yon seri de moun ki toujou ozanviwon de katedral, ebyen madam mesye, la nan rue Monseigneur Guilloux nan Pòtoprens, nou remete pye n atè pou yon nouvo repòtaj. Men madam mesye nou pral pèmèt nou viv kòman bagay yo ye, nou pral pèmèt nou gen yon ide kòman sitiyasyon an ye nan lari Pòtoprens nan fen ane 2021 an ki pou tout moun ta sipoze yon fèt men sepandan malgre pwoblèm, difikilte, moun yo ap eseye pou yo wè si yo te kapab kenbe. Malerezman, pa gen posiblite. Men madam, mesye, n ap avanse, nou pral pèmèt nou wè kòman bagay yo ye anndan nan ri Monsenyè Giyou kote gen anpil ti malere ki toujou chita kò yo la, k ap tann yon bon pwochen, k ap tann yon moun pase wè yo, lonje lamen ba yo. Paske yo menm ta sanble yo lage 2 bra balanse. Gen yon seri de moun, se kòmsi yo pa nan peyi a. Gen yon seri de moun, yo retire. nan peyi dayiti. Lè nou pale de yo ret, lè nap di yo retire moun sa yo, se kòm si moun sa yo pap viv nan peyi a, paske yo neglije moun sa yo. Sèlman nou wè nèg yo, yo plis baze sou sa ki gen rapò avèk banditism nan peyi dayiti, sèlman nou wè nèg yo baze sou sa, sou sa ki gen rapò avèk ensekirite. La a madam mesye nan fen dane a ann gade ruch sa ann gade la a kidonk li menm li blanch kidonk la a konn gen aktivite kidonk. Brother vin pale w menm fon ti pale avèm Sak pase menn? Depi kèk tan nou konnen rouj sa a blanch men pou ki rezon menn? Madam mesye misye pa vle pale. Madam vin nou fon ti pale. Menm si w pa vle vizaj ou parèt pa gen pwoblèm ou ka pale vwa w ap soti men vizaj ou pap soti. Ou konprann? Bon madam. Nou nan fen dane a la. Kidonk, se la Nowèl. Nou konn. Kidonk, nou nan fen ane a la, se Nowèl. Ou konnen sa Nowèl reprezante pou pèp ayisyen. Pèp ayisyen se yon pèp ki renmen anbyans, ki renmen plezi. Men n ap gade lari a la, lari a blanch. Ou menm, w ap vann la? Wi. Sa w ap vann? A, yon ti ti aleken n ap vann pase pa gen anyen nan lari a ditou pase bò isi a kraze l gen en nan kraze pa gen okenn. Jounalis ki pou pase la a, pa gen okenn radyo ki pale de bò katedral, bò katedral kraze wè etal, wè etal epi e mizè nap pase. Epi bon, nou paske kite komès la tou bon e pa anyen nap regle ou wè, ou wè kòman lari a ye, ou wè kòman li ye, nou gen 1 an depi nou konsa. Ben mwen m met pim atè, m vin jwenn nou, m vin fon ti pale avè nou. Kidonk. Pou la premye fwa nou resi wè yon. Wi. Premye fwa nou wè yon jounalis pase bò isi a? Premye fwa, premye fwa. Ok bon m di w yon bagay, men eske nèg yo pa janm fè tantativ yon fason pou te kapab pèmèt lavi reprann nan ri a la? Ebyen pou lavi ta reprann a vle di dèyè a la fòk dèyè a ta debloke, dèyè a bouche men machin pa pase fè konsa, machin pa pase fè konsa kòman n ap fè? Kidonk pa gen pasaj ditou? Pa gen pasaj ditou e sa k pèmèt nou pa ka vann e nou la nou pa gen lòt kote pou n ale e la pou nou ye nou pa gen lòt kote n ale. Kounya la nou blije jan ba yo ya nou pran yo konsa pase yo te toujou di yo pral yap fè mache a reprann mache a reprann bon jis kounya padan map pale avèw la la mache a pa jan jan wèl la konsa liye eke al la e mizè nap pase yo pa janm pa janm tande jounalis pale de bagay bò katredal ditou ditou ditou ditou ditou yon mache ki te si tèlman bèl kounya gade eta yon kote gade eta yon peyi e mizè nap pase la rele rikout wi rikout bò lekòl janmari giyou. Sa rele ekòl Jean Marie Guilloux. Ok. E ou menm, kote ou sòti pou vin vann? Mwen menm, mwen sòti Fò Nasyonal. Ou sòti Fò Nasyonal. Nan ti aleken w ap vann nan, ou gen pitit pou okipe ladan, ou gen kay? 2 pitit. Papa yo gen 11 an depi l mouri. Nou toulède nou gen pitit pou nou okipe, e mizè n ap pase. Bon, nou pa menm ka vann menm. E mizè nap pase. Nou pa jwenn moun pou di anyen pou nou. Si w gon mesaj ou ta voye pou otorite yo. Lè n pale de otorite, n ap pale de lidè politik yo tou. Paske nou wè dènyèman la nèg yo vante tèt yo anpil. E sitou pou nèg k ap di malere pa nan fèt. Men nou menm. Ti malere yo. Eske nou nan Noel, eske nou nan fèt, ki mesaj ke nap voye a menm? E André Michel ki nan Noel kounya la pouvwa l nan men l. Se li k nan fèt, mwen menm, nou menm nou pa nan fèt. Se li k nan fèt paske se li k te di malere pa nan fèt ane pase. Men kounya la li nan pouvwa a kounya. M panse e li k nan fèt kounya. Kounya apre sa l pral di nou konsa sa nap fè a, sa la, kisa lap fè pou nou paske li te di nou nou pa nan fèt 2019 men kounya la li nan pouvwa. Kounya li gon bagay pou l fè pou pèp la. Wi l gon bagay pou l fè pou pèp la kounya. Si w gon mesaj w ta voye pou premye minis lan ki se Ariel Henry, se kisa l tap ye? A nan Ariel Henry. A nan Ariel Henry. Depi Ariel Henry pa ka fè, pa ka bay posiblite pou moun pase Matisan al nan gran sid m pa nan Ariel Henry mwen menm. Dayè e nan sid m ta byen anvi al wè manman m Men jan m tande a m pap ka pase. Kote w soti? Monmon ki kote monmon ye? Mwen soti mwen soti okay men disis wi m ta al wè manman m men m pap ka ale wi ou pat gen chans al disis? M pat ko janm ale bon m pa gen mwayen gade eta bò isi a. Dakò mèsi bokou. Mèsi wi. Madam mesye la mwen nan rout kout kidonk tou prèm nan la genyen katedral la se katedral la ki anfas mwen ben madam mesye map fon ti desann anba la nan rout kout m pral pèmèt nou wè kòman sitiyasyon an ye nan rout kout fòk nou di rout kout li menm te toujou gen anpil anbyans te toujou gen anpil aktivite machann moun kap vann liv nèg kap vann aparèy elektwonik N la a nan Rue Court madame mesye te chaje chaje avèk aktivite ebyen la nan fen dane a la madame mesye men kijan Rue Court ye pa gen aktivite pa gen anyen. Anba pa kòrèk. Ok Ben madam mesye men kijan anba a ye e nou nan kapab remake gen moun kap dim pa desann paske anba a pa korèk kidonk la nou kapab gade la tout la tout zòn sa yo se zòn kite gen aktivite ti machann an nou gade twotwa yo la. Ben, tout bagay sa yo nèt, yo anpile yon kote, ben yo kòmanse kraze tou. N ap gade la madam mesye tout lò, tout la zòn sa yo, se zòn ki te konn gen aktivite. Men nan moman an la, nan fen dane a la, pa gen anyen ditou. Nou kapab remake l menm raje leve nan mitan lari a. Tèlman pa gen aktivite ditou, raje leve nan. rikout. Ben, madame, monsieur, Ou son passe les dirijans de se peyi? Ou son passe soi-disant les lideurs de se peyi? Les responsables des partis politiques? Ben, madame, monsieur, la... Ouè la, tout bagay sa ou nette konnig aktivite la. Ben, malheureusement, yo tout fèmè. Ou son passe soi-disant les lideurs, les dirijans des partis politiques? Ben, madame, monsieur, la... Mwen an fin d'année a la, Bagay yon ti jan konplike. Bagay yo konplike e fòk mwen di nou nan pwent sa la ke m ap rive nan kafou sa la m pral pase la a, tou prè m nan la a genyen yon var e bagay yo yon ti jan difisil. Nou konnen var li menm li ekstrèmeman frajil nan peyi Dayiti e madam mesye kanmenm m pral jofre la a. Yon fason pou m ba nou kèlke imaj kijan bagay yo ye nan lari Pòtoprens. Pè la, madam, mesye, ann gade anfas mwen la a. La a, madam, mesye, mwen devan katedral. Kidonk, men kijan devan katedral ye. Nou konnen ak. Ti vite ki konn genyen isi a la, ebyen fòk mwen di nou nan moman la, pa gen anyen ditou k ap fonksyone nan fen dane a la. Ti machann yo ap plenyen, yo pa ka soti, yo pa ka vin vann akoz ensekirite, bal ap tire de tanzantan, moun pè pran lari, pafwa moun yo konn chita, y ap vann epi yo resevwa bal. Nou kapab gade la, tout gwo kès an fè sa yo, se machandiz ki ladan yo, men malerezman, pa gen pyès moun ki ka met pye yo anba a, ki ka oze vin vann. Men ki jan bagay yo ye. Men madam mesye n ap fè yon ti avanse, fòk nou di nou bagay yo pa fasil non la. Nou trè riske, men nou konnen endyen an li menm li met pye l atè, endyen an li menm li nan tout blòk. Kidonk endyen an pral pèmèt nou nou wè e gen yon ide kòman bagay yo ye la bò katedral la. La nap avanse. Men madam mesye. Ann gade imaj yo. Zòn sa pou moun ki te konn fè katedral dan le tan. Nou konnen ki valè aktivite ki konn genyen bò isit la la. Ebyen nan moman map pale avè nou la, men kijan anba a ye nan fen dane a la. Nou wè li. Anba a konplètman dezète. Tout sa yo la nap gade la. Tout sa yo se moun ki gen kès machandiz, yo te konn vann liv, plizyè lòt aktivite. Enben yo tout nèt yo fèmen. E fòk mwen di nou la li gen yon silans absoli. Yon silans simetyè. Ben la madam mesye an nou gade kòman bagay yo ye. An fas mwen la la se katedral la la. Nou wè li? Annie? Men imaj yo. An nou gade. La son var. Pèsonn pa ka travèse.